Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon mwen jwenn yon ti reproch pa bò kote kèlke fan ki yo menm nan Surinam paske moun sa yo di nou pa janm salye yo ebyen big up anpil fòs ak tout ayisyen ki yo menm nan Surinam e se parti pou votre emisyon byenvni dan le klan di dyabl ekoute genyen yon analiz mwen fè m santi ke nèg ki gen zam ilegal la nan menl sanble pa twò alèz nan kesyon fè lapè. Sa ta vle di maten, midi e swa, pi bon plezi pou li se pete kout bal. Nou sonje dènye emisyon ke n te lage yon vòys sou yon gwoup whatsapp, depi samdi dènye, vòys la te an sirkulasyon, des hommes de Grand Ravine qui fustigent le comportement de leurs anciens alliés nan ti bwa. Nèg yo di, a chak fwa genyen 2 moun ki yo menm desann anba a, ebyen genyen 2 nèg ki la k ap fè yo abi. M te menm poze kesyon pou mande eske se te nan yon pèspektiv pou kapab pèmèt ke lagè retounen ankò? Ebyen, sa nou pa t swete a se li ki rive. Batay la reprann ant Gran Ravin ansanm avèk Ti Bwa. Mesye sa yo t ap batay byen lontan. Men ekoute avèk inisyativ oubyen demach pou kapab pèmèt ke yo fè pati je nèf an fami e alye ebyen te vin genyen yon lapè nan zòn sila. Men gen anpil moun ki te poze tèt yo kesyon pou di ke lapè sa kapab vole an ekla. Premye rezon yo te evoke sè ke. Les deux chefs des bandes rivales actuelles yo pa t ap toujou antre nan lojik sila a paske yo pa genyen menm filozofi. Sinon, yo ta sanse pa menm moun. Brèf, lè w di Gran Ravin ap batè Atibwa, ou di sòlda Ti Lapli, antre parantèz sòlda Bougòy, k ap batay avèk sòlda Krisla. E anfèt. Dan la vrè reyalite, se un duel entre Ti Lapli e Krisla. Samdi a, voice la te an sikilasyon. Nou te panche sou li nan emisyon yè la. A tèl pwen, nou te vini avèk yon videyo pou idantifye yon voice. E se tip la ki deja ankre nan kesyon mal la, Ebyen li menm se te sinyal li tap tann pou kapab selon tèm li itilize a al vare sou nèg ti bwa. Ebyen batay la kòmanse. Si batay la tap fèt a distans nan kèk zòn, jounen jodi a la a ebyen 2 zòn sa yo, yo retounen ap batay ankò. Men banm raple nou batay ant ti bwa a gran ravin Pou kantite viktim li te fè nan kad premye manch lan, nou ta kapab di se prèske yon chifr enkontwolab. Paske nou pa kapab ba w yon chifr ki otantik pa rapò ak kantite moun ki mouri. E kantite sòlda ki tonbe. Kantite polisye tou ki yo menm pèdi lavi yo nan batay sila. Je me rappelle, e note byen! Nan kòmansman ane 2020, batay la ta pral eklate nèt. Men lè sa a ta pral genyen de zalye. N ap raple, Baz Pilat te li menm fè pati oubyen alye de Ti Bwa an kèlke sòt. Lè batay la t ap eklate anpil fwa fas a fas nèg yo moute, ebyen ou wè kòman nèg Gran Ravin te konn ap rache nèg. Nèg baz pilat tou lè yo jwenn yon jwè gran ravin kòman yo pranl yo rachel kèlke tan aprè nèg yo deside fè lapè ebyen jounen jodia la ou ta kapab di gran ravin se youn nan veritab alye de baz pilat paske anpil fwa yap pale yo di w yo menm yo pa gen pwoblèm avèk pilat. yo gen pwoblèm avèk nèg ti bwa. Nèg ti bwa yo konsidere tèt yo kòm de nèg ki eklere. Nèg ti bwa te anvi antre nan yon lojik pou dir non ak zafè kidnaping. A tèl pwen, yo rive yon seri de kote a chak fwa gen batay, nèg yo ansèkle zòn yo pou lòt moun pa vini. Sa vle di sòlda Gran Ravin pa mete pye. Men ti konfli a distans yo, se yo ki pral dejenere sitiyasyon an. Pa egzanp, lè w pran batay ki genyen a distans nan laboul kote ke nèg krisla yo t ap afwonte nèg ti lapli yo. Dènye deklarasyon oubyen ti konvèsasyon ki ta pral dejenere game sa a nèt se, m ta kapab di, yon ti echanj antr Izo, Vilaj de Dye, avèk Kris la, kote misye antre byen fon nan manman Kris la. Ebyen, depi lè sa a m di, hum, lapè sa a li kapab volatilize. E dènyeman, ou sonje nèg Gran Ravin yo pran desizyon pou y al plase yon chèf nan zòn Savann Pistach. Lapolis pa dakò, anpil bif fèt, anpil katouch tire, e nèg yo toujou gen pwojè sa a la. Donk, si batay la eklate Jounen jodi a, ant Ti Bwa ak Gran Ravin, ebyen mezanmi, manman pitit mare vant. E fò m di nou tou, m ta anvi di tèt mwen ke nan kad batay sa a nèg Gran Ravin yo te plis anvi pote boure paske ou raple w kòman nèg yo t ap pale nan Voice la. E jounen jodi a la a, nèg yo pa pran tan pou pete kout bal. Lè w tande batay sa a, se pa ti batay piti. Anpil gwo manch ap pete nan zòn sila. Batay la desann anba nan zòn Matisan. Sa vle di yè aprè midi te gen anpil detonasyon e jis jounen 2 jen an anpil bal pete ant nèg ti bwa ak gran ravin. Eske sèt fwa si nèg yo pral antre nan lojik pou fè lapè ankò? Pa sur. Paske Si jan nèg yo te fè lapè sa a la a ou wè lapè a volatilize nan yon ti moman, ebyen m ta kapab di ke les diables, les lions, ils cherchent toujours à se nuire. Ou di Kris la, ou di ti lapli, epi nèg sa yo ki gen yon pakèt chen anraje dèyè yo, bon nèg yo nan dyèl ankò. Sa ta anvi fè m konprann ke a chak fwa ou wè yon bandi siyen yon pak pou fè lapè ak yon lòt bandi, Genlè se bezwen l bezwen manje l. Wi, on bagay konsa. Paske si nèg yo deside yo fon lapè konsa, nèg yo antre nan G9, de twa jou, bagay G9 la preske pa egziste ankò, sinon se kelke zalye ki rete antre yo ap batay, ebyen jounen jodi a la, divizyon an li konsome. Nou te santi sa depi kèk tan, men nou panse ke se te yon bagay ki t ap pran tan avan youn voye bal sou lòt. Ebyen, jounen jodi a la n ta kapab di, sitiyasyon an li vrèman konplike antre Gran Ravin ak Ti Bwa, nèg yo retounen nan batay la ankò. E la konsekans se ke aktivite yo p ap mache. Konsekans se ke anpil viktim pral tonbe nan kan popilasyon an. On batay ki la depi kelke tan e ke jounen jodi a la nèg yo renwe ak batay sila a. Nan ki enterè? Je ne sais pas. Men mwen te toujou swete pou ke pa gen yon katouch ki tire ant mesye sa yo ankò paske a chak fwa zòn yo fè lapè, Se ta toujou nan avantay sitiyasyon. Nou kapab moute anpe pli ta ou demen paske nou mete dronn nou anlè pou n kapab rekeyi yon maksimòm enfòmasyon pou konnen tou èske genyen sòlda k tonbe, èske genyen moun nan popilasyon an ki tonbe nan kad batay sila. Mèsi la fami! Tyenbe rèd pa moli, yon maksimòm kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.